Wala zanmi entènot yo, yon gwo salitasyon pou nou tout, ou menm kap koute n an Ayiti kou aletranje, e nou salye w trè fò. Pou pasyans ou ak atansyon ak detèminasyon ou pa bliye pataje e abòne ansanm avèk nou Enben kòman sa ye sa ki nap konstate la sa se antre tèminal vare a nou te fon kout pye pou nal gade kòman tèminal vare a ye e paske peyi a ap tann tout je brake sou antre tèminal vare a pou kesyon gaz lan anpil moun ap poze tèt yo kesyon eske nèg jenèf yo ap livre gaz la, eske yap asepte pran kob nan men gouvèdman pou yo livre gaz la pou yo kraze lit lan, pèsonn moun pa konnen tou senpleman sa se antre tèminal vare a ki vrèman bloke pa gen wout pa bwa pa gen moun ki konnen ki jou ki lè ki dat tèminal vare a ap demare sa nap konstate la Andomajman trelè sa yo, sa se blennde a ki t al tante pase nan espas lan yon fason pou yo wè si yo te kapab rive nan espas tèminal vare a men yo pa t kapab rive nan antre a. Men fò n di kab sa yo n ap konstate la, tout kab sa yo n ap gade la se kab yo mare, yo mare tout trelè yo ansanm yon fason lè lapolis vini a blennde a pou rale yo pou yo youn pa ka. Ale, pou yo youn pa kapab demare. Fò n di, tout domaj sa yo n ap gade a la, se domaj blennde nèg lame yo t al tante pouse, blennde yo pouse trelè yo, men yo pa kab rive retire barikad yo. Fò n di se yon sitiyasyon difisil onivo tèminal vare a. N ap gade tout kab sa yo n ap wè la a, se kab yo mare tout trelè sa yo nèt. ansanm wè tout trelè yo mare ansanm sa pèmèt ke pa gen anyen ki kapab fèt pou retire trelè sa yo tout antan ke sak pou di a pa di lè n vle pale de sak pou di an konsènan revandikasyon pèp la ki se depa Ariel epi desann pri gaz la n ap gade trelè sa yo la Nap gade moun kap travèse anba trelè a, se paske yo pa gen kote pou yo pase yo oblije pase anba trelè a, ti machann, chofè bourèt yo ki oblije ap tante pase nan espas sila. Vrèman se yon sitiyasyon difisil, anpil trelè andomaje, nou konstate tou tout espas yo, tout liy G9 lan, sa se sou boulva Lasalin. nan zòn antre nou kapab di zòn waf jeremi epi ansyen fò dimanch se la nou ye tou pre tèminal la tou pre zòn belekou se nan espas sa ke nou ye la sa nap gade la tout sa yo se trelè a nap gade espas sa yo sa e trelè ki andomaje blende a tal tante pase li pa ka rive pase nan espas lan sa vin koz ke Tout trelè sa yo rive andomaje. N ap gade kanal sa a, n ap gade pil tè ki nan espas sa a. N ap moute, nou pral moute pi wo pou nou kapab pèmèt ou gade e swiv pi byen kòman espas sa. N ap gade trelè sa yo ki lòt bò a la. Tout lign sa yo, trelè sa yo, sa se yon trelè ki andomaje e nan espas la. N ap gade espas sa la ki lib, se yon espas blende a ta al tante pase, li pa kab rive pase. nan pouse trelè sa yo, tout trelè sa yo andomaje, mèt trelè sa yo tou pèdi trelè sa yo paske yo andomaje, yo kraze, sa yo pa gen reparasyon pou yo ankò. N ap gade chasi sa yo ki tonbe nan kanal sa yo la yo, tout se twou ki fouye pou anpeche e blennde lame Dayiti a rive nan espas sila. Sa son blennde e son trelè tou ki kraze ki andomaje vrèman se yon katastwòf pou rive pase antre nan tèminal vare a se avèk anpil difikilte ou pap kapab rive pase paske tout trelè sa yo wap gade a la yo mare ansanm yo anchene ansanm sitiyasyon li konplike o nivo e tèminal vare. Zanmi entènot yo, se te yon plezi pou n te enfòme w de antre tèminal Vare a. Kenbe la, pa lage, pa bliye abòne e pataje. N ale! Non misye te site, men lè m al envestige m jwenn se sa a ki koz misye kache. Paske, lè m al kestyone sou Ti Roland, misye se yon mekanisyen ki trè koni nan Mayisad. Misye se youn nan sèvo nan eleman enpòtan nan kad kidnaping sa a daprè enfòmasyon ki pataje nan Mayisad. E yo pral konfime sa apartir de sa nyès Dieudonne kote gon pakèt tranzaksyon monkach ki pase sou telefòn ni E se lajan ke yo ta bay an ranson pou trouve liberasyon cette dame yo te kidnape au niveau de Gonaïves. Ou ap fè dezòd ou pa gen respè pou TT a non. Yon chèf ke kriminèl dim TT wè tout nèg sa yo nèg m grandi avè yo yo pa kote ou jwenn enfòmasyon sa e bon la wap bay la wi non mwen se misyon peyi a map fè a di ou konprann. Se pa radyo a, se TT, ki sonnen konsa, se pa mikwo a, se TT, ou konprann bagay yo, men kote n pase n ap fè li, e n abitye fè l, n ap fè l tande byen, mèsi a tout lekip de Emancipation FM 90.7, tande byen, e ben la sosyete, Ti Roland le Mécanicien, Dieudonne Saniès, avèk Jovani oubyen Jomani se non k ap site misye ki rete nan zòn site denden nan mayisad eben eh jisteman non sa yo ap site trè fò kòm moun ki sispèk nan dosye sa yon sèten de pouchon non misye site egalman donk Pa gen bagay konsa. Sa vle di ke la sosyete li klè. Jodi an, nou bezon konprann ke kidnaping nan rive sou Mayisad e si lè zotorite o nivo depatman di sant yo pa pran responsabilite yo, menm jan a Beladeè nan fwontyè a gon veritab skandal. Se gang yo ki kontinye ap frape e pèsòn pa ka di anyen. Notre Haïti cheri. Bagay yo melanje nan men nou. Donk, gen eleman nan dosye a m chwazi pa pale, paske dcpj, sdpj ap travay, e gen nèg k ap pran kòd, e son dosye n ap swiv, pou n gen plis eleman ladan l. Bon! Nou kanpe la, sou dosye Maissad lan, men gen anpil nèg ki nan kache, e nou pa konnen. Nou swete lapolis asime responsabilite l. Kote n prale la rapid? Ann ale la. Bagay yo melanje nan men nou. Bagay yo anpil. La sosyete gen koze nan vil la. Tande byen. Tout moun nan chen yo anpil respè pou nou gaspa koray nou tout nèt anpil respè pou nou tout nèt klasi labrun tout kote nèt an jeneral. M kite Mayisad aktyèlman la mwen port de paix port de paix cheri kòman nou ye. Respè pou nou tout nèt Gwo koze Moun pòdepè yo pastè jòb ki ta sitwayen sen lwi di non men nèg w la wi pastè jòb e la men men nèg ou a nou tap chèche nou pat ka jwenn nan wi ki se 50 danje Aprè tout sa k pase, ti nèg sa yo pran palto mawon pou yo. Aksèlman misye al kache Wanament. Konnen pa gen moun ki sou lè li a, epoutan, ti bro pa wè a li k pete je w papa. Pa gen pwoblèm. Ti bro pa wè a, se li k pete je w. Towo k ap pale la a, se Jeneral Eric Prosper. Ya tete ki la. Vwa sa n t ap tande a, yo rele misye Eric Prosper. Misye son toro gwonde. Son pwisan chèf de gang kap kontwole yon lokalite ki rele Lakwa Peris nan Pòdepè. Se pa ti bagay piti kap pase la a non. Misye son toro gwonde kap kòmande yon lokalite ki rele Lakwa Peris. Pa gen pwoblèm, M te kontinye ap chèche pou m konnen kiyès Towo sa ye. Paske m sonje gon ti granmoun ke m t ap pale de li, enben se misye ki te asasine ti granmoun sa. Alò Lakwa Sen Jozèf nan Pòdepè. Lakwa Peris se sou Vèrèt Lartibonit. Mentnan, Erick Prosper ki sot pale la a, misye pa ti gason piti. Se yon nèg kòm si tout moun pè. Lè m di tout moun pè, yo pa e blag non. Lakwa Sen Jozèf, se twazyèm seksyon kominal. Tye, lè ap rive. Poukisa nou pa ta fè yon dil nou fini a nevè sou radyo a? Se fò n pale ak peyi a. Tande wi. Lakwa Sen Jozèf se twazyèm seksyon kominal Pòdepè. Towo n ap gade sou ekran premye imaj lan, bon m poze sa a tanzantan pou n ka wè tout paske chak nèg sa yo gen yon istwa. E pa, e pa de towo ki sou ekran la a non. Sa, si w gen YouTube, Facebook, fè yon ti monte vin gade towo sa yo. Jan wap gade yo la a, on pakèt brigand sou ekran. Ok, tande byen. Toro sa nap gade premye imaj lan, misye rele Eric Prosper. Misye son gwo chèf gang, banm kanpe l sou li. Jan nap gade l chita byen trankil la, se sa map di w, si wap gade moun sou vizaj, wap twonpe. Medam ki renmen nèg Barbie yo. Si w ap gade nèg sou vizaj, w ap twonpe. Oh! Mèsi chèf, yo di mèt frape jiska neve ba w mèsi a tout lekip. Tande byen. Tande peyi a. E ben, menm jan m te prezante li m gen pou m retounen sou li, chèf gang Kanaran te rele Jeff. Lè misye parèt sou ou, Jeff Larose, Wap panse se nenpòt Parlemantè nan kèlkeswa peyi ki pa fòseman Ayiti, tèlman misye ap byen mennen. Nèg serye etc. Byen poze, trankil. Ebyen, gade Prosper sou ekran an, se menm reyalite a kòmsi ou wè se timoun legliz. Misye son pwisan chèf gang. Kap kòmande Lakwa Sen Jozèf ki se twazyèm seksyon kominal Pòdepè. Misye abitye opere nan mache Larivyè Ba nan komin Senlwidinò. Nan mache Lakwa a misye fè sa l vle ladan l. Sou wout Basen Ble Gwomòn, nou sonje nan dat ki te 17 me pase m te pale n sou dosye sa a, Eric Prosper misye rache ak kout manchèt, misye gen zam, li gen manchèt. Zam afe. Gwo zam fann fwa l nan men l epi l gen manchèt pou l tchake moun. Sa di sa l pa tire l tchake. Madou gen yon kazèk la t ap bay bat kò l. Misye antre kay kazèk la e sa l bliye l pa fè kazèk la. Gen yon pastè, yon direktè lekòl lòt bò a misye ap pale bagay ou konprann etsetera. Paske misye pase direktè a lòd wi. Ke direktè a pa vle. Li pase la li tou fou nan direktè a boule kay li tout bagay. Jan nap gadel sou ekran e pa ti to e pa ti gason wòwòt ki la non. Pòdepè cheri tete lakay nou tande byen fanm okan yo m salye nou tande. 17 me pase m te ba n enfòmasyon sa misye rache a kout manchèt misye koupe tèt yon pèsonaj ki rele Jòj Ajenò lala ak tèt li nan zòn kola lakwa senjozèf. Aprè Wadson ki se yon lòt towo gwonde, yon chèf gang ki se pitit Jòj Ajenò, misye k ap opere nan zòn Madlon, yon lòt lokalite ki a kèlke kilomèt vil Pòdepè. Eben, jeneral n ap gade sou ekran an, Erik Pwospè, misye k ap komande Lakwa Sen Jozèf, misye fè konnen ke li touye pèsonaj la Ajenò Pwospè, se pou vanje yon ti frè li ki rele Dosou Prosper, chèf gang Watson nan, nan Madlon, te tyake ak kout manchèt. Di kèt, mesye, mesye sadik. Mesye ale pi lwen, l pwomèt, nan jou kap vini yo, fanmi ak tout moun ki te patisipe nan lanmò frè l la, yo tout pral subi menm zak la. Alòske misye son nèg ke lapolis ap bouske sa fè kèlke tan. Depi lè sa m kontinye, paske ou konnen o de ve a nou aktive tout kote. Il sifi ke n gen enfòmasyon. Epi nou depoze valiz ou nan pò de pè, spesyalman nan zòn la kwa Sen Jozèf. epi n al gade ki sa k ap pase nan baz la. Epi nou kontinye, n ap chèche pou n konnen ki sa bagay lan ye. Ebyen la sosyete, m al tonbe sou misye ankò ki son nèg ke, jan n ap gade l la a, ke lapolis te arete deja. M di kèt, kòman yon nèg lapolis te arete deja, kòman l fè nan lari? Paske pa bliye E sak fè lèm te site non Bellarme Mwen madanm ni te baga ap kriye rele anmwe vin ekri m tete sesi sela E respè n pou n fè 50 danje pale Misye di koman l te fè libere m pa responsab anyen bon kiza On chèf gang pa al misye la di verite yo jan bagay la te tonbe l di sak pase Epi kounya bagay rele anmwe Ebyen tande. M al tcheke sou misye. M wè yo di ke misye te yon nèg ki te tiye moun nan Sen Lwi di Nò. Lè lapolis ap chèche misye, li kouri l rantre Naso. Wi yo di m nèg Pòdepè rantre Naso fasil. Moun ki pral Naso yo atansyon wi. Gen anpil move je te antre Naso. An n pridan. E m di w wè peyi a kounye a, gen yon pakèt move je. Yo ap kidnape moun Ayiti epi yo voye fanmi yo al viv an Repiblik Dominikèn oubyen genyen k antre Turki. O nou fè match nul a Turki wi bravo nou kalifye nou premye nan gwoup la avèk 7 pwen bravo tande wi. Gon pakèt chèf gang la ki pran fanmi yo madanm yo sè yo gon pakèt dezole mèdam men son verite map bay e gen anpil ap tande m la ou wè kap byen mennen an Repiblik Dominikèn madan bandi yo ye. ki nan bèl kay etc kap byen mennen, se chèf gang kap peye kay la pou yo, e map travay son lis m di n sa deja, yon kout men nap bay peyi a, yon kout men, sa di jou wè Interpol deside travay gen anpil nèg mwen menm Nao de Verna fè yo mare depi la République Dominicaine, fè yo retounen Ayiti vin pran prizon, fanm tankou gason. Mpa diw pil kriye la, m gade m wè kiyès kap kriye la, je nan bagay mare, map gade Jessica kap kriye anmwe rele anmwe, bagay sa yo, tout dèy wi, dèy ki gen la, Michael, Michael, Michael touye tèt li l menm, Rete branche map vin sou sa. E bon bel fanmi wi. Map gade Sabine bel grenn fanm wi. Bel grenn fanm, bel fanmi. Yo gen move je nan mitan yo. Ou konprann? Neg jen jan yo atansyon wi chef la. Tande byen. Misye wè sou ekran l tiye moun nan Senlwi di Nò. Le la polis lage deye li. E pi lal kache Naso. Lèl rive naso son brigan, li panse se ayiti liye, lal kontinye ouvè zèl li, yo arete misye naso yo depotel nan peyil. Lè yo depote misye la polis ou kap tou kenbel. Aay la polis tou kenbel. Gen bagay kap si di sou Ariel, minis edikasyon, map tcheke sou yo talè. Pou m konnen sa. Eee, eh, sa yo bay yo pa itil an. Demisyone ale pa rete, se menm bagay la. Bon yo pa itil an. Yo pa itil an, ou konpren. Tande byen. E pi la polis o kap, tou kenbe misye. Misye sove nan prizon. E lè misye sove, yo menm di misye, misye paske m pa konnen lè yo bagay. Men, kòp, si misye nan prizon, la ka gen menòt. Sofke yo di misye te sove. Misye sove nan prizon. Yo arete misye pa de pè. Gon kout mal taye ki fèt, misye libere nan pa de pè. Son vil ki gen pil move je la dan. Paske enfomasyon mjwen ta sanble ke gon kandida o sena misye te baz li. Kounye a misye vin gen responsabilite pou mennen, fè kanpay nan zòn senkyèm, sizyèm seksyon, Sen Lwi di Nò. Kounye a misye vin gen yon pouvwa nan men l, paske l vin gen gwo bra politik ki nan do l. E pa Sabine Jean. A e Sabine Manie. Merci a vou. Tande byen. Tande wi. Misye vin gwen pouvwa politik nan menl. Kouni a misye vin ap komande. Tout on seri de zon la kwa San Joseph. Misye pa ka rete nan 6 èm seksyon ankò nan zòn la fag, misye vin monte. Kounye a misye vini la frape nan zòn la kwa San Jozèf. Se la la tabli katye jeneral li nan zòn yo rele men vyèl e m kwa se la misye tonbe tou. Kounye a pi wo la kwa San Jozèf sou tèt chansòlm. Moun chansòlm ak pòdepè m salye nou. Moun yo dezète paske gon towo gronde nan zòn te rele Eric Prosper ke nap gade sou ekran. Ebyen la sosyete on jou pou chasè, on jou pou jibye. Se sa ou wè istwa misye map di n la a. M vin rann mwen kont gon pakèt kote gen gang nan peyi a se paske popilasyon aksepte viv ak gang nan. Men si yo te vle, paske ki sa gang yo fè, yo itilize popilasyon kòm boukliye imen. Lè la polis debake, se manm nan popilasyon an kò kap sere zam pou gang yo. E sa yo toujou fè dan le tan. Kòm kounye an pil nèg yo ka riposte yo kan pap goumen. Gen lè yo pot ko gen gwo gwo zam nan men yo, lè la polis debake nan degwenn yo, se ou gen dwa yo pase nan bak yon machan yo lage zam nan, apre sa yo retounen vin pran. Ebyen kisa popilasyon an fè ayè? Nou m leve maten yon lajwa nan kè mwen. Pandan misye nan yon aktivite, misye nan anbyans, misye nan fèt, l ap fete, epi gen 2, 3 nèg ki deside jere misye. Paske pandan w wè misye l ap kritike, l ap denonse 50 danje, epi mal pala yon granmoun ke misye te kidnape. Tande sa k pase. Tande byen. Sa son malere yo kidnape vandredi dènye. Yo te mare mwen. Sa vin fè ke men m anfle. Se gang misye ap te kidnape pèson zanmi sa. Menm kote a nèg yo gentan, yo di depi depi yo sonde solda mouri, yo non, yo solda kap veye m yo, yo di sak nan pikèt la, Li tou la. Li tou la. Bondye pi fò. Epi m ap priye nan kè m. Wi. Tande wi. M ap priye nan kè m, m ap fè entèpelasyon. M ap di Bondye, antre, kadnase, kadnase tout manchèt, kadnase tout zam, tout flèch. Epi menm kote a, yo soti, yo soti, pandan yo soti, yo fè dranje, yo kouri sou isi, yo di an ale. Pandan nou nou fè isi, epi yo retounen ankò. Menm kote a ti gason kout wè ki gen e rasta ki konn mache avèk Eric la. Epi yo fè mi- yo fè m fè isi. Lè m rive nan mache nan pom, de nan mache nan pom. Epi menm kote a m pa ka mache ankò. Epi pandan m di m fon bon fon ti kanpe nou. Epi m te pat avèk 50 dola, se sèlman 50 dola. Depi vandredi m pa janm manje. Non m ap kanpe. Kite kanpe, kite kanpe. Epi menm kote a, m te pat ak 50 dola. M tou mouye. Tande mesye, pa bat pou nou di dan lavi. Lè nèg yo bezwen fimen, epi pandan m chita, m andan, yo mare m. M di mesye, m gen 50 dola nan pòch mwen wi, nou mèt pran 100 goud ladan l pou n achte tabak pou nou fimen. Oh, yo di mesye, gadon, sa, mesye sa pi mal kon pastè. Yo di ou gen lajan sou ou, m di wi. M di m gon sèl 50 dola, nou mèt pran y, achte tabak an nou. Yo pote 30 dola ban mwen. M pran l voye nan pòch mwen. Menm kote ankò, gade yo di yo anvi fimen. M di mesye, Pran 30 dola nou achte tabak an nou. Jezi kap pale. Lè pou m kouche. O yo di dab ou pap pap ou kò kouche. Yo di monsè ou son nèg ki saj wi. Ou saj, ou saj anpil. Yo di mèt ou saj. Nou pap frape ou tande. Pou ou mèt rete la nou pap frape ou. Nou pap frape ou Erik di tou piga ou te pa manyen m. Theriel Thelus an pèsonaj. Priyè a monte, gras la desann. Ce puissant criminel, kidnappeur, patenté, protégé par des autorités politiques, au niveau de votre département, par les autorités judiciaires. Il a été mortellement décapité. Hein, va le dire blessé, hein. la police qui prend Fred dedans. Ah, et pas la peau pour te faire. Mais, mais, mais, ça, regardez pour Internet là, là. Hein, ça qui passe là. Réjouissance, qui est content. Un eh, chef l'a tombé. Se fèt ki gen la nan Lakwa Peris. Imaj amatè. Ou wè sa se fèt ki gen la a. Popilasyon an leve kanpe. Eben pandan misye nan yon aktivite, anbyans kiltirèl, bon misye ap bwè tafya lap fimen. Epi gen de twa nèg, gason kanson, yo deside pou yo trake misye. E pandan map pale la a, popilasyon nan Lakwa Peris yo mande otorite polisyè nan depatman an pou ba yo bakòp pou yo mache pran tout bandit nan zòn nan ki anpeche moun fonksyone nan departeman an. Yo rele m Theriel Thelus Ephine.